Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou konnen RL prod pa pran nenpòt ki bagay, sa ka rive nou twonpe nou nan yon fason, men nou pa kapab twonpe chake jou, e se pa nenpòt bagay yo ba non pou nou di wi amèn. Ekoute, depi yon bon ti tan la gen yon vòys ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, vòys ki ta fè konprann ke se Mister Ti Makak. Ti makak nan moman li pral trepase, li ap voye yon voice bay yon bòs pou di bòs la bon depi lè l pran bal la nou lage li patati patata. M ap fè w tande voice la men ekoute ou menm tou ou ap yon ti jan pesimis pou ta di eben sa pa sanble a vwa ti makak non paske ou konn tande lè ti makak ap pale. Ann tande ansanm avè m. Se kounya m wè. Shit Ou pat bezwenm vrèman Si yo te bezwen itilize nou se lè sa ou te bezwenm Depim pran bal la Ou pa janm rele nan telefòn. Pou konn kijan m ye. Ou just lage m pou kò m. Ou gen chans. M pa kwè jan m jan m ap soufri la. M pa kwè m ap m ap kanpe. M pa kwè m ap kanpe ankò. Paske tout sa doktè yo fè. Anyen pa ka pase. Paske fal la gntan rive trò fou. Yo pa ka fè anyen pou mwen. Se kounya map wè jan kèk moun konn ap pale. Yo tap di se se nou menm ankò. Bèl zam nan yon lòt direksyon nan mizik. Paske nèg sa yo pa bezwen nou vre. Kilè moun sa yo pa bezwen nou vre. Mesye map konseye nou map konseye nou mesye bay zam yo zam ki nan men nou yon lòt direksyon. Wi bos map retounen sou ou. Mkonnen fò jwenn voice la kanmenm. Baw ok beaucoup de gens disent que sa se ti makak ke nan moman ti makak pral trepase ben sa ka rive se ti makak men si se pa ti makak tou gon bagay ou ka di tèt ou si se pa ti makak se kapab yon nèg ki fè sikile voice la la yon mannyè pou kapab chofe rezo sosyo ok men gon grenn bagay pou t konprann. Sa ki sèten se ke Ti Makak mouri. E sa ki plis sèten toujou, se ke jounen jodi a la a, gen leson ki tire nan lanmò Ti Makak. Paske li te rive nan yon moman, depi ou site non Ti Makak, anpil moun tranble. Ou wè pase Ti Makak. Li te rive nan yon moman depi w site non yon seri de chèf de gang isit nan peyi Dayiti, latè tranble lè w pran Anèl, ou pran Vitelòm, ou pran Odma, ban m di nèg ki mouri yo, Anèl, Odma, Ti Makak. Nèg sa yo te fè anpil bagay, men ekoute, kounya a, ki sa w di tèt ou? Sa vle di, sa kab rive yon nèg ou fè anpil tan w ap renye, se vre, men gon lè k ap rive, w ap. fini yap stopew menm lè se pa vwa ti makak wi men mesaj sa ki li menm viral sou rezo sosyo li gen yon mesaj tout afè patikilye ladann e mesaj la se ke quand vous faites du mal wap rive nan yon moman Ou pral antre nan yon lojik de la kondanasyon de swa menm par swa menm. M pa toujou di tout nèg k ap fè krim, tout nèg k ap fè yon seri de bagay gon fason pral mouri. Avan w mouri, w ap antre nan yon lojik remò de konsyans, kondanasyon de swa menm par swa menm. Konprann byen sa ki rive a. Moun sous matla sinon anpil nan yo kòmanse. Regrèt. Yo kòmanse regrèt paske lè yo wè gon masak ki vin fèt, gen yon karantèn de moun ki pèdi lavi yo e ke otorite yo lage yo pou kont yo. Yo gade yo wè Ariel pa janm di anyen. Yo gade yo wè chèf de lapolis lan pa di anyen. E lapolis pa vrèman detèmine kòm si nèg ki detèmine yo yo pa gen mwayen nan men yo se pa yo menm ki gen mwayen pou kapab batay avèk gang lè yo gade yo wè yo sanse prèske pou kont yo yo di tèt yo a gen lè pito se nou menm ki te kanpe batay pou kont nou wi e se sak fè gon seri de vòys ki rive jwenn mwen mwen anvi pataje vòys sa yo ansanm avèk nou epi na va rann nou kont pou n di ke peyi sa a peyi sakre le ayiti a l pa pa lan kenn kote. Ann tande. Mwen map mande pou piblik la, m ta mande pou pèp la ta manyen fon reflechi, limen limyè paske yo nan fè nwa. Paske ou wè sa kap fèt la, leta pou bokou ladann, pou bandi yo pran zòn moun, pou bandi yo mete moun an otaj. Smat la tap fè rejistans, li tap goumen anpil. Smat la kanpe san pa ka ale. Pa konn si son kòb Tisha gen nan menl nan aswè nan madi swa nan lendi swa li dezame tout nèg madi pou rive mèkredi lapolis bandi anvayi nèg yo pran zam yo malgre bandi anvayi yo pran zam yo yo pa gen prezans pèsòn lapolis. Pil moun mouri, nèg yo koupe tèt moun, yo fè sa yo vle, yo met zòn nan an otaj. Epi apre, nan demen, lapolis vin fè simagri, fè similat, fè konnen l kapab ede moun yo goumen. E se manti, se pa vre. Mwen mande pou tout moun ki gen vòz la nan men l, pibliye vòz la, fè vòz la mache, fè konnen Ke ki pwoblèm ayisyen ap andire, ke moun aletranje, ke moun Ayiti, ke m ta renmen konn ki sa Ayiti ap andire. Paske Ayiti nan move soufrans. Se pa ti soufrans piti non. Moun mou fòk pase 2, fòk pase 400 moun mouri sou smart la. Sa nèg yo boule, sa yo koupe tèt, sa yo kraze a tout kay. Ke se kondisyon lapolis. Bon, gon ti cha kabarè. 3 4 ti chaka bay. Nèg sa yo se pote dyaspora pou 500 dola, 300 dola, 400 dola al met èpòt. Nèg sa yo se trafik yo fè a ti chak. Si gem nan ta kraze, bandi ta kraze gem nan. Ke pèp la ta vle kraze gem nan pou yo pa ka fè trafik a ti chak. O li pa bon pou yo. Ke sa chak bandi pran nan zòn, Son kè kontan li ye pou yo. Ki kè kontan li ye? Yo fè kòb yo pa t konn touche. Nèg yo vin se gran nèg, se brè tout jounen. Ayè premyeman, bandi yo bezwen pran, yo pran kòb yo bay Ti Cha, Ti Cha dezame nèg yo enpi bandi antre sou yo. E Ti Cha ta avè yo tout lòt jou wi. Jou bandi ap vin nan yo di nan demen, pa gon chak prezan, tout antre. Sa di pou moun wè pèp la nan yon move soufrans. Pou kabare menm preske pa ret moun. Tout moun preske kouri kite kabare. Mwen menm m gen gwo kay mwen nan sous matla, m twouve m nan sen mak. Son mizè moun ap pase. Mwen m ta renmen Viv le roi Muscadin. Gen moun ki pa vle wè Muscadin, bon mwen m ta renmen gen yon Muscadin kabare. Muscadin pa nan pran kòb nan men moun, li pa nan sesi. Ou wè si nèg yo se pat yon djòb travay leta al te ye yo te vle pou peyi a te gen lòd depi menm kote a nèg yo tap yo gen yon gwo vye cha lame a genyen depi yo te vin avè l pèp la tap bare bandi bandi tap soti men si bandi pran sous matla lap bon pou yo paske se yo yo gen 3 ti cha nan men yo pou yo fè trafik 2 krèm 1 nwa ke si nèg yo pa deside fè yon bagay serye Pèp la ap leve kanpe wi. Si pèp la leve kanpe kounye a fò ti cha ka touye anpil pèp wi. Paske se swa yo fin boule yo, yo viv san ti cha paske ti cha yo nan vòlè anpil. Pi gwo vòlè yo si yo voye w pou yon ti cha ou pa pran konn se konnen w pa konn vòlè. Si yo voye w pou yon vòlè ou pa pran lapolis konnen w pa konn ki vòlè. Men pandan se tan fò nou di laplipa ladan yo pase bon miskaden se yon bon bagay. Chajman sa yo easy se pa chajman kamyonèt non man. Nèg yo se pran moun ki sot tout senmak, tout akayè, se yo menm ki pase moun ki pral èpòt wi man. Ebn bay sa bon mwen menm mwen gen nèg ki nan brigad sous matla a menm nan yo di mwen se madi swa nèg yo vin pran mezi rès zam ki te nan men yo wi. Nèg yo fin pran mezi rès zam nan men yo madi swa vè minwi. Nèg yo di bon pa gen anyen ankò nèg yo ale. Nan mèkredi maten. A dizè bandi anvayi yo. Monchè nèg yo ap mobilize la. Y ap pase nèg yo di yo gentan fin mouri deja men. Yap bay yap bay yon leson. Yap bay yon leson. M pa konnen leson an kisa lap ye. Bon pwoblèm tenten an menm pi rèd menm. Moun tenten yo desann nan komisarya a. Tenten anndan kay la toujou ak tout papa madanm ni a tout yon pitit li. Nèg yo koupe tèt moun sa yo. Yo bezwen al pran kò a. Yo desann nan komisarya a. Yo desann nan lameri a pou majistra a ta dakò. Moun yo ale ak tout anbilans pou yo ta ba yo bakòp pou yo al pran moun yo anndan kay la. Pè Savo menm ki gran frè Tenten di menm yo di yo yo p ap ka ede yo nan ka sa. Se se sa k fè fè moun yo plis rèl paske pou yo wè pi nèg la mouri nèg la te ka antere tèt li pou sa l genyen pou yo wè kounya la pòt pòt tou ouvè kounya la chen de Pia ou anyen sa chen chen pap pa komanse manje moun sa yo mwen. E sak tuem nan wap wè gen yon ti nonm ki gen foli mayistra ki rele krislè ki moute ti tanyen al pale avèk chèf gang nan se li menm kap ouvè pòt mete moun deyò pran grenn moun soti avè yo sa mayistra sa fè. Se pa menm kò vòlè yo ye. Chè. Gen moun kap di Chrislè se nan gang nan li ye tou. Plis gen moun kap di monchè misye se kanpay li lap fè men sa misye fè a gen anpil moun se misye kap ouvè pòt met moun deyò. Men jodi a la moun yo ta pral kote misye. Pou yo wè si yo te ka si misye te ka moute pale avèk bandi yo ankò pou yo wè si si yo te ka ba yo kò a men. Kounye a sa n anvi di la a? Sa vle di pito nou te nan kole dèyè ak bandi? Ben se sa yo anvi di. Pito nou te nan kole dèyè ak bandi. M p ap janm rive nan yon moman pou m di sa. Men m ap prefere di lapolis asime responsabilite w. Paske, se ou ki la pou pwoteje e sèvi an. Se ou ki la pou fè kichòy, degaje w fòk ou fè kichòy lapolis. Osi senple ke sa. Bon, antouka, nou mete dwòn nou anlè pou nou kapab gen plis detay konsènan Site Solèy. E, pandan m ap fè emisyon an, m te pale de Donald, chèf Jakomen an. Epi gon nèg ki voye yon mesaj ban mwen. Nèg la jouk Chili wi. Nèg la di, mesye, Donald wap pale jan nèg sa lach m pa gen nèg lach pasel non a yo di misye pap janm al nan batay non mwen menm vle pou nèg yo pran Donald mete Donald devan pou Donald al batay paske la patri an danje zòn nan menase e m panse kanmenm nèg yap mete pye yo atè an granmoun pou yo refoule Gabriel. pou yo fè Gabriel al chita nan Brooklyn pou l poze. Pandan m ap di non sa a, gen yon ti jèn, pandan l ap desann anba nan Site a pou l al gade pou l wè kòman bèl mèvèy ap fèt nan Va nan zòn Belekou, misye pran yon bal tèt, misye tonbe. De pat. Ok? Sa vle di tanzantan la gen moun k ap mouri. Sa k rive la a, ee, ban mwen a pati de demen pou m kapab. ba nou kantite moun ki tonbe, bandi e moun nan popilasyon sivil la nan kad pote boure sa ki fèt nan anpil zòn nan Site Solèy. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn!